Mwen byen wi e ou menm? Wi mwen trè mwen trè byen mwen trè byen anfòm. E mwen gen yon pawòl pou m di w la wi. Mwen ta renmen la pou w ale fè dada w paske se vre nou ansanm vrèman men bouda w trè plat mwen ta renmen pou w ta refè bouda w e fanm gwo bouda mannen. Mwen menm mwen pa pral fè l. A bon m frekan anpil ou pa pral fè l? Non. Anben nan anben Nathalie ret a bouda plat ou a. Mwen pa pral pran fanm ki pa gen bouda ret a bouda plat ou a.